Jodi a nou la a, etanke sitwayen responsab, nou vini pou nou vin mande jistis pou vil Pic du Nez Didia. Se yon lòm sosyal anndan komin Petyonvil, anndan komin Petyonvil k ap fè sosyal. Lè lekòl ouvè, msye se li menm ki pran yon pakèt timoun, lèzanfan vilnerab, lèzanfan monoparantal, li pran yo, li voye yo lekòl. Li konstwi kay pou moun ki pa genyen kote pou yo rete. Ebyen jounen jodi a, pou yon dosye ke misye pa konnen, ebyen yo pran misye, yo koupi l anndan Penitansye Nasyonal. Men moun ki fè sa yo, se lèzòm politik! E lèzòm politik e ki fè travay la, e n ap mande vil Pitdines pou l pase devan jij natirèl li, paske nou bezwen l pou l kontinye vin fè sosyal nan komin Petyonvil. Evil Pidines, lòm sosyal etanke sitwayen konsekan anndan komin Petyonvil, pandan l tande non l ap veyikile su lè rezo sosyo, an atestan ke, konfrè m ap reponn ou, an atestan ke msye li se youn ki ta nan e tiye mèt Dòval. Men, lajistis, lajistis arete msye. E piske lajistis arete misye, misye nan prizon, e se pou l pase devan jij pou n konnen jij ki sou dosye a, se li menm ki genyen pou l pwonose le mo di dwa. Eske misye koupab? Si l koupab, l ap pije pèn li, si l pa koupab, l ap jwenn liberasyon l. Ebyen se sa k fè nou menm etanke sitwayen, nou vin la pou nou mande jistis pou vil Pic du Nez, Didja. Bon, prezans mwen, se nou vin mande jistis pou vil Pic du Nez. Kote nèg yo fon konfli politik nèg yo arete misye ki di misye touye mèt Dorval ke misye ap tande nonn tap site sou rezo sosyo pandan misye vini lal pote yon plent yo tou kenbe misye pou ankèt pou 48 èdtan 48 èdtan li rive 2 zan jodia nou menm nou angaje nou nou di fòk vil picpines jwenn liberasyonn e fòk li yo repare vil picpines paske akizasyon ke yo bay vil picpines lan. Sa pa merite l, pase se yon nèg k ap fè sosyal nan komin nan, e se yon nèg tou ki gen avni politik, e m panse konfli, konfli politik ki met misye la a, e m panse nan jou k ap vini yo, si ke yo pa lage vil Pictinès, Petyonvil pral lòk. E yo koumanse wè mouvan, yè nou te Petyonvil nan manifestasyon, e nou pral monte la a, si ke apre 3 jou yo pa lage vil Pictinès pou pase devan jij natirèl li, nou menm sa k pral pase Petyonvil lan, se Ariel Henry k pral wè l. Wi misye gen 2 zan li pa janm pase devan jij li kote ke lap sibi pa yon akizasyon, akizasyon lap sibi an kote popilasyon pa konnen e m konn misye se sosyal li konn fè misye pa konn tiye moun li pa nan vòlè li pa nan kenkari li pa nan kidnapin se yon nèg sosyal li ye e jodi a nou menm si nou pran angajman nou pou nou kanpe dèyè vil Pictinès se pou yon òm dafè. Alò ou di se envite yo te envite l l ale pou 48 è epi li gen 2 zan nan prizon? Non se yon plent misye pote yon plent misye misye tande nou nap site sou rezo sosyo kete yo di se misye ki touye mèt Dòval. Misye pote yon plent, yo tou kenbe misye pou 48 èdtan. 48 èdtan rive 2 zan kote misye pa janm pase devan jij li. Ou konprann? Non, misye pa pale avèk nou, men se paske nou menm nou konnen òm nan, nou konnen misye li pa pa antre nan yon koreksyon konsa.